Aprè gwo operasyon Tònad 1 ke lapolis mennen nan fyèf nan baz nan lakou Vitelòm medam e mesye ebyen towo sa lage yon ti voice la tou kout ke nou pral fè w tande sou kanal Paula TV lakay haiti pwen kòm ou pral sezi tande Kòman Vitelòm pa genyen respè pou otorite yo, kòman Vitelòm pa respekte Frantz Elbe. Aprè deklarasyon sa a, e n ap wè èske Frantz Elbe ap kite Vitelòm kontinye konsa, e paske deklarasyon sa yo se deklarasyon ki fo, e Vitelòm menm bay e donk rapò e donk. Operasyon sa ke lapolis al mennen donk nan fyèf Vitelòm e ki bay anpil moun ti souri sou lèv yo lè ou tande Vitelòm kap fè e defè e lapolis deside atake jis nan zo konsa enben Vitelòm la a nou pa konnen ki kote misye kache ki kote l jwenn entènèt sa a e misye fèk lage yon odyo la ke nou pral fè w tande nou pral fè w dekouvri enben kòman Vitelòm son nèg e ki pa gen oken respè vrèman. Pou otorite ayisyèn yo ki deja nan souse lang avèl, ki deja nan konfyolo avèl e la a nou pral wè vre Vitelòm gen rezon lè l di w ke donk se li menm ki bay nèg yo pouvwa, se li k mete yo kote yo ye a, kit se Ariel, kit se Frantz Elbe, kit se André Michel, dayè André Michel la menm ak Nenel Cassy se yo e ki fè Vitelòm, se yo ki te mete Vitelòm dèyè barikad, e jodi a la a men rezilta. Enben medam e mesye nou pral fon tande ti kout odyo sa a, e nou gen tou divès lòt deklarasyon le ka de Evans Paul ansyen premye ministre peyi Dayiti, e ki li menm tou sòti nan silans li e fè gwo deklarasyon sou sa kap pase nan peyi a e nou gen ankò Kolonèl Imler Rebu ki se ansyen kolonèl lame Dayiti enben ki bay detay tou sou avyon sa k tap fè va e vyen anlè a sou teritwa ayisyen an anpil moun fè elòj donk se avyon militè se dis se dat enben kolonèl la la vin avèk dènye detay yo sou avyon sa e ou pral sezi tande E donk ki rezon ki fè avyon sa li menm ta paweze anlè a sou tèritwa ayisyen. Antouka, rete tande videyo a, rete swiv sa k pral di yo. Donk n ap tounen pou yon pwochèn videyo. Tant ka ranse nan peyi sa. Nou ka fè makak. Esopke se sèlman matrakaj nou fè Nou pa janm fè bon analiz. Si n te konn fè analiz, m pa kwè konsa n t ap pale. Bilan operasyon lapolis Frantz Elbé fè jodi a, li tiye 4 bèf, yon cheval, yon moun fou pran bal. Li fè destriksyon nan yon simetyè. E pi, li kraze yon ti, yon ti ba, de twa kontenè l demoli. E poutan, m panse jwèt. Nou jis rete silans, nou pa chwazi pale. Ok Ke tribinal pèp la Nou pa chwazi pale Nou ret an silans Paske la fò se kal. Li soti non non sòt de aristokrasi. Sè ta di ke ou gen dè aristokrat ki domine sosyete a, epi apre sa Kontradiksyon ki gen anndan yo, gen de moun ki kraze sistèm aristokratik la, paske w pale de elit la, fò m vin a sa, epi gen kèk grenn moun ki kanpe. Kèk grenn moun ki kanpe yo, kòm yo pwisan ekonomikman, se yo ki kontwole ekonomi peyi a, se yo ki fè pouvwa tou. Epi yo vin oligak. Men, an n gade ki kote ki gen oligak. Gen oligak nan yon seri de peyi kote yo di se pa demokrasi k ap mennen. Pa egzanp, ann Ayiti, gen anpil kontradiksyon nan refleksyon k ap fèt ann Ayiti. Yo joure oligak ayisyen yo. M pa di, m pa konn si yo gen rezon, si yo gen tò. Se pa de la nou ye, n ka pale de sa yon lòt lè. Men, anpil jèn ayisyen, pou de rezon divès, yo fanatik Vladimir Poutine. Men Vladimir Poutine gen oligak pa l tou. Pase se reyalite lakay li a ki fè l asosye a de zòm dajan pou l kenbe pouvwa. Pa kont! N ap pale de sosyete n. M p ap pale de opinyon m, sa m panse, sa m pa panse, si m renmen, si m pa renmen. Ou pa tande pale d'oligak Ozetazini. Paske ekonomi an bokou plis ouvè, e se egzakteman sa n manke fè ann Ayiti. Pouvwa a, li se prensipal pèspektiv anpil moun nan peyi a. Fè w anpil moun ka santi yo yo byen, yo viv byen, yo gen yon. Yon dwa di site, yo gon notoryete nan sa y ap fè a. Pa egzanp, le metye jounalis. Li ra pou jwenn yon nèg fè jounalis pandan tout vi li pou l vyeyi ladan l, amwenke l gen medya pa l. Se la reyalite l ye. Men, Ozetazini, yo se de nèg ki granmoun. Yo granmoun, yo gen swasanndiz an, yo rete jounalis, yo gran nèg, yo gen gwo salè, y ap viv byen kòm, kòm, kòm. Men, nou menm se prekarite, se. Kontradiksyon, gen tout bagay sa yo, povrete tou, epi afè povrete a li menm, nan goumen antre nou, nou pa konstwi peyi a, pa gen kòb k ap sikile nan peyi a, menm pa egzanp sa gangi ap fè kounye a, ap fè peyi a vin pi pòv, gon lè k ap rive nou p ap jwenn moun pou nou kidnape ankò, menm si nou kidnape yo nou p ap jwenn okenn kòb. Paske pap gen sen kòb ankò, tout moun fin pòv, nou apovri ni moun nan peyi a ni moun nan dyaspora. Pase lè n kidnape moun yo, fanmi yo voye ti kòb, fanmi yo pòv tou, e pa gen okenn endistri k ap mennen, nou okipe tout zòn kote k konn gen pwodiksyon, nou okipe anba lavil la, nou kraze tout magazen, ou kraze zòn ladwann, Tout kote k gen pwodiksyon, nou kraze yo, kounye a nou ta pran chemen pwovens yo, al nan pwovens yo pi mal. E nou menm tou n ap rive yon kote n izole pwòp tèt nou, alò yon sosyete e dinamik. La kriz e total e reyèl, m panse ke se tout yon bann faktè ki fè nou rive la, kontradiksyon k gen antre nou, epi jan nou fasil pou nou di ke se pa mwen se lòt la. Alò ou t ap di yon bagay wi PM, ou t ap eksplike ke gon lòt reyalite Pa egzanp, Ozetazini? A non, pa Ozetazini, an Ayiti, piske mwen menm, de manyè vizib, e ki swa mwen menm, ki swa la popilasyon, yo wè gon gwoup moun, yo konfye pouvwa politik la. Se yo menm ki deside, e ki politik piblik y ap adopte, bon, kèlkeswa nati l, antouka, men, Selon ou menm, de pa eksperyans ou, ke se swa andeyò leta, ke se swa o sen de leta, non, jisteman, ou di kon lòt reyalite, la reyalite se kwa egzakteman? La reyalite se kwa? Se la reyalite de dominasyon, ya de fòs envizib ki domine le peyi. Kèl sou se fòs? Ou son tèl, Premye Minis? Gen de fòs envizib, de fòs dajan, pa egzanp. Lè fòs lajan son dè fòs reyèl, son dè fòs envizib. Pa egzanp, ilè klè ke le prezidan Jovenel Moïse pa t yon nanti. Nanti vle di l pa t yon moun ki te leve ak kòb, pou fanmi l pa t gen kòb eksetera. Epi politik tou, moun pa fè politik fòseman ak kòb pa w. Si pou yon moun ta fè politik ak kòb pa w, enben se yon moun ki gen kòb sèlman ki ta fè politik. Politik mande pou w fè politik, si w kandida, fòk gen yon moun ki finanse w. Bon, mentnan, Li te jwenn moun ki finanse l. E m panse kanpay li a te koute anpil kòb, piske li te fè kanpay de fwa, li fè de kanpay prezidansyèl. Men, tout moun te tande ke li te gen anpil presyon de moun ki te finanse l, k ap mande regleman palasuit. E pi yo mare. Mwen m pa t gen pwoblèm sa a. M pa t gen pwoblèm sa a paske m pa t eli, m pa t ann eleksyon, 1. Dezyèmman, m te vin ranpli yon misyon politik. Twazyèmman, je ne suis pas un homme d'argent. Ou konprann? Nèg pa ka vin pale ni pòt pawòl lajan ansanm avèk mwen. Katriyèmman, mwen konn istwa peyi a. Senkyèmman, m konn se nan peyi a m ap rete. Alò mwen m te konn yon bann bagay ki fè m konn ki jan pou m deplase pyon yo. Men gen de moun ki pa konn sa. Gen de moun ki pa konnen. Gen de moun ki pa konnen. Peyi a fò konnen. M ap bay tout jèn yo presyon. N ap antre nan politik. Pa antre nan politik la san n pa chache konprann sosyete a, konprann peyi a, ni sou plan nasyonal konprann sa k ap pase, ni sou plan entènasyonal konprann sa k ap pase. Konprann dinamik ekonomik yo, dinamik sosyal yo, paske se sa. Paske, ki prensipal wòl politik la? Se kreye byennèt. Otomatikman pa gen byennèt ki kreye, se kriz. Pa gen moun ki renmen moun. Pou sa yo renmen moun. Donk ann Ayiti, tout lòt, tout, n ap fè tout lòt bagay sof politik. Se nan sans sa. Se pa kesyon Ayiti sèlman, se Ayiti tou. Ayiti. Tout moun k ap koute radyo a. yo mèt ale sou Google. Ok. Ekri CP tirè 140 Aurora, A-U-R-O-R-A. Ok. Se yon avyon ke yo itilize pou patwouy maritim. Ok. E ke yo itilize nan lit pou anti-soumaren. Ok. E sitou nan loseyan Pasifik. Se pa yon avyon de rekonesans. Menm lè se ta yon avyon de rekonesans, lè ou fè yon rekonesans aeryèn, se yon enfòmasyon sou spesifisite teritoryal ke w genyen, ou fè de verifikasyon. Ou kapab pran kowòdone pwen an. Trè byen. Paske lè w nan yon avyon, yon avyon ap lage yon bonm, l ap lage yon misil, li pran kowòdone jewografik la e yo monte kowòdone sa a sou sistèm de lansman an ki pou fè pou misil la, bonm nan tonbe egzakteman kote yo bezwen an. Trè byen. Se pa tip avyon ke yo itilize an matyè de rekonesans terès. Vwa pou l ta konekte pou l ta bay spesifisite sou ki bò yon moun ye. Yon, m ap pale w nan ka rekonesans ayeryèn tou senpleman, yo fè l se pou wè spesifisite yon pwen nan espas jewografik. Li gen dwa fè rekonesans an pou verifye de done terès ke w genyen pou wè si pa gen modifikasyon nan topografi a. Ou kab transmèt enfòmasyon sa yo a de twoup o sòl pou yo kab finalize de rèd de operasyon spesyal. Trè byen. Nan ki jan avyon sa ka itil nan kad operasyon Tònad 1 lapolis la? Nan ki jan? Ryen avwa, ryen avwa. Ok. E menm si sa. menm si pou nou te nan kad de rekonesans ayeryèn. Jeneralman, moun k ap fè operasyon terès fè rekonesans terès. E se sa k kab rantre nan kad afè lapolis. Se youn nan rezon ki fè yo di w lapolis atake yon pwen, e plizyè pwen nan espas moun yo di y ap chèche a, epi apre yo anklannche atak la. yap di ke yo mete tèt moun nan pri pou moun ki gen enfòmasyon di kote li ye. Tèben. Sela ve di ke operasyon an anklanche avan verifikasyon enfòmasyon spesifik yo. Tèben. Paske ou pa atake yon sib, paske menm lè an operasyon terès, anvan ou lanse atak la fèk ou gen sètitid ke sib la egzakteman kote ou pral atake. Vwala, ou gen tout eleman de enfòmasyon yo. Deja. Mentnan ou gen enfòmasyon an. Ou verifye enfòmasyon an, e règ la di w fò w gen yon enfòmatè ki gen kontak vizyèl avèk kote sib la ye a. E se dènye enfòmasyon sa l ba ou, ou pase a l'attaque, li menm li repliye. Yo rele sa yon éclaireur. Mentnan, kòm mwen di w, lapolis nasyonal la angaje avèk tout chay sekirite a sou do l. Gon pil pati nan tretman enfòmasyon yo se sèvis de ranseyman ki te fèt pou te fè yo. e te rantre nan verifikasyon avèk dcpj ki se zye avèk antèn lapolis li ye pou ba yo de espesifisite. Mentnan, an se ki konsèn avyon an, si se te yon bagay serye, yo pa t gen dwa di l. Yo pa t gen dwa di l, trè byen. Yo pa t gen dwa di l. Trè byen. Paske lè yo di l la, se menm jan, ou pa wè Louko depi lontan yo bezwen fè w kouri nan Pòtoprens? Wi, wi. Kisa yo fè? Yo lage yon rimè, yo di yo met manda dèyè w. Se sa. Lè yo di yo met manda dèyè w la, yo pa t gen dwa di l non. Trè byen, trè byen. Paske manda a se yon desizyon sekrèt ki pran oubyen nan biwo komisè di gouvènman an oubyen nan biwo kabinè denstriksyon an ki voye l bay dcpj ki di l pou l chache moun sa a mennen ba li. Trè byen. Si w wè yo lage l nan radyo, Yo di w non kouri. Bòz, bòz. Fè nou se nèg ki gen pa Non, yo di w kouri. Kouri yo di sa pou kap gentan kouri. Wi vwala. Yo di w kouri. Epi apre sa yo pran pòz y al lakay yo se pa fòt ou, se pa fòt yo, yo pa jwenn ou paske w pa la. Paske enfòmasyon sa pa gen dwa sòti deyò. Donk, an matyè de operasyon, fò n di l, se operasyon militè, le principe c'est le secret absolu, paske lè w pale de sa, Ou pèmèt sib la modifye enfòmasyon ke w te gen yo, donk modifye kalite operasyon ou pral fè a. Donk, si avyon an ta yon avyon de rekonesans, yo pa t fèt pou te di sa. Si w wè yo di sa, se paske 1 Yo wè bagay la grav, yo bezwen fè popilasyon k ap tann, k ap tann, k ap tann nan gen yon ti bout espwa pou di gen yon bagay k ap fèt. Lè sa w pa kab di yo pa t eseye fè yon bagay. oubyen tou senpleman yo konnen nati bandi y ap chèche yo, yo pa vle rankontre avèk yo, yo lage enfòmasyon yo pou yo kab tape poul yo. Eben, kòm, kòm ansyen militè, bon, kòm militè, ak ki zye ou wè Vitelòm? Il est en fait très puissant. Bon, li trè pwisan paske pa gen Leta. Trè byen. E menm li menm li rive nan eta sa, se dè fwa dèyè lè w ap tande l ap pale, lè w ap tande anpil moun k ap pale, ou gen enpresyon gen yon mikmak ant leta e moun ki ap rele bandi a, ou pa kab konn kiyès ki bandi vrèman. Trè byen. Donk, pa gen yon endividi ki kapab gen tout pwisans sa fas a leta. Sa k pi fò a e li k leta a. San ke li pa vin fè bagay ke leta te fèt pou ap fè a. Trè byen. Donk, se yon konfizyon dè wòl. Ki vin mennen nou nan tout bagay sa yo. Trè byen. Donk sa di ke nou pa ka di gen gwo espwa nan Tònad 1 an? Mwen, non, m pa kab pale de Tònad 1 an, mwen pa konnen ki sa y ap fè. Ok. Se yon chèf ki di l ap pran dè mezi. E ou wè li kòmanse antreprann dè zoperasyon vrèman. Trè byen. Mwen pa kab pote yon jijman sou sa l di a paske m panse l pa di l anlè. E ou wè gen de efò k ap fèt. Wè, se Men vrè. sa ke m konnen, men moun yo kab gen bòn volonte. Men lè mwayen materyèl, lè mwayen teknolojik, lè mwayen sou kad ranfòseman moral dèzòm, yo pa gen yo nan men yo? Trè byen. Trè byen. Mèsi anpil kolonèl Imler Réby. Mèsi anpil. Pa gen pwoblèm. Kenbe la. Mentnan si w bezwen espesifisite sou avyon an, se sa yo di antouka, se yon Lok CP 140,